Nan jou pase yo, lè m te di w konsa se André Michel ki fè touye 4 polisye yo, yon fason pou gouvèneman Ariel la kapab jwenn entèvansyon militè, ou te dwe panse se blag m t ap bay. O o! Gon ti pwovèb kreyòl ki di, se lè bourik fin desann mòn, wa konnen si koupyon l pap kase. Ebyen frèzesè byeneme, bourik la prèske fin desann mòn e n kòmanse wè tout bagay klè. Jounen jodi a nan laprès, André Michel deklare. Kominote entènasyonal la sipoze pran responsabilite l si li pa degaje l voye yon twoup militè nan peyi Dayiti pou vin touye gang yo, p ap gen eleksyon, p ap gen revizyon konstitisyonèl. Men, fè eleksyon nan peyi m, èske sa gen pou a wè ansanm avèk kominote entènasyonal? Batay pou ke mwen gen yon bon konstitisyon nan peyi m, eske entènasyonal gen pou l wè nan bagay konsa? Kiyès Andre Michel ye pou l kanpe pou l fon deklarasyon konsa? Eske lè militè yo vini, yo ap touye l tou pwiske se li menm ki kreye Vitelòm a yon bann pakèt ak yon bann lòt gang k ap touye, k ap vyole, k ap kidnape andedan peyi a? Koze sè byen eme, m te pale w, konplo pi rèd pase wanga, gen koze pou konnen wi nan dosye tranzisyon nan peyi Dayiti. Rale chèz ou chita. Fòk mwen di w, konsèy sekirite l'ONU an reyini. Men frè e sè byen eme nou konnen depi lè l'ONU kreye, nan peyi Dayiti se la yo fè plis misyon. Men sak pase paske yo pase tout tan yo ap envesti nan lapolis an menm tan yo ap voye twoup militè pou vin mete sekirite nan peyi dayiti men ala fen ki kote pwoblèm nan ye koze yo anpil rale chèz ou chita fouko zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete bonjour bonswa tout moun kijan nou ye. Ankò yon lòt fwa map di ou mèsi. Mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme ou. Mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mèsi paske ou like, mèsi paske ou abòne, e mèsi paske ou pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont maten an. E kont sa ki se te Ti Babin 4 fas. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se savon. Ann pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen. Labouyi monte mòn, labouyi monte mòn, pa ezite kite eleman repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi. anpil anpil. Efektivman frèzesè byeneme se zanmi pa ou Fouco ankò yon lòt fwa ki rantre lakay ou pou yon lòt edisyon spesyal. Nan jou pase yo m te di nou sa, anpil moun pa t kwè, anpil moun t ap di o sa k ap pran w la a, pou ki sa w chwazi leve yon gwosè chay konsa ou mete sou sitwayen pezib la, an palan de André Michel. Humm men Gon ti pwovèb kreyòl ki di Je fon kriye davans Bouch granmoun santi men pawòl li pa santi Se vre anpil nan nou la nou pi gran pase men se pa de pi gran sa map pale Bouch granmoun santi men pawòl li pa santi E sak fèm te di Sandre Michel kap touye polisye yon fason pou yo kapab jwenn entèvansyon militè. Ou kapab raple ou Vitelòm sa kap manje polisye jounen jodi a nan Petyonvil, majorite polisye pèp ayisyen kite komisarya nan zòn sa a, lapolis, dcpj te mare Vitelòm. E se mesye sa yo ki te kontakte responsab komisarya petyon vil la di libere sitwayen pou nou sou òm politik se pèsekisyon. E pi apre polisye sa yo fin mouri nan yon tweet André Michel di w kareman wi. Kominote entènasyonal la gen enterè poul voye twoup militè vin ede nou touye gang yo, ki gang silvouplè, gang li te fin kreye nan epòk peyi lòk. Eske yo ap tou touyel tou? Banm yon ti limyè poum konprann sa kap pase. Donk frèz e sè byeneme nan jou pase yo arete ki nome ho konsey de tranzisyon an soti dan le moniteur. men jiska prezan yo poko enstale. André Michel kwaze ansanm avèk laprès pèp ayisyen. Kwaze l kwaze ak laprès li pral fè deklarasyon sa a ki pwouve se mesye yo k ap asasinen moun, se mesye yo ki ogmante. To kidnapin nan, nan wikenn ki sot pase a la, nan yon sèl jou, anviwon 12 moun kidnape. Jis pou ki sa? Pou yo kapab jwenn entèvansyon militè. Pou fè ki sa? Pou touye bandi, jenn gason ak jenn fanm yo te rantre nan gang. Paske yo te gen sèl grenn misyon nan tèt yo, se te touye Jovenel Moïse, men pou yo te touye Jovenel Moïse, se pa t yon bagay ki te fasil, donk ki sa yo fè, yo pyeje, yo simen gang, yo destabilize, yo fè, yo mani, yo fon pil manifestasyon, yo kraze, yo brize, yo detui karaktè, yo asasine, gade non, yo fon pakèt krim nan peyi a. Lè yo wè sa pa ase, yo antre kay prezidan an, yo al asasine l. Si se mwen menm m kap diw ou ka pa kwè m, men frè se sè byeneme tande m byen, nenpòt sitwayen k ta tonbe nan peyi a, nenpòt polisye ki ta tonbe, nenpòt moun ou yo ta kidnape nan peyi dayiti, se degaje w debake kay André Michel pou l al chèche l ba ou. Bon, ou ka panse se manti m ap ba w men tande deklarasyon sa ansanm avè m, ou va konprann ki sa k te pase ki fè w wè nèg yo t ap simen zam tout kote nan peyi a konsa pou yo te kapab tonbe nan tranzisyon e kou yo jwenn tranzisyon an yo ap tann blan pou vin met sekirite pou yo. Menm jan nou te simen zam tout kote nan peyi a, jounen jodi a fò nou fè yo met grenn nan dèyè yo pou yo degaje yo, yo al ranmase zam yo tou. Nou espere premye minis Ariel Henry ki nan peyi etranje tounen l tounen li pral enstale HCT a. HCT a pral travay pou nou konplete kou kasasyon, pou nou fè konsèy elektoral, pou nou kreye kondisyon politik, kondisyon sekirite pou eleksyon fèt, pou revizyon konstitisyonèl la fèt. Men nou di kominote entènasyonal la, pap gen revizyon konstitisyonèl. Pap gen eleksyon nan peyi a si nou pa gon fòs entènasyonal ki vin la pou ede nou kraze gang yo. Tande byen pèp ayisyen. Li di a lentènasyonal. Pap gen eleksyon kap fèt nan peyi dayiti. pap gen revizyon konstitisyonèl kap fèt nan peyi dayiti si ou lentènasyonal ou pa degaje ou voye yon fòs etranje pou vin kraze gang yo lentènasyonal pran responsabilite ou eeyy yo ta dim se chenpanze sa ki ta fè deklarasyon sa jounen jodia franchman m pa ta kwè. sa nou t ap chèche nan mouda dyab la, nou kwaze ansanm avè l. Hello congresswoman Sheila, ou è tu ma belle nan dosye sa? Kote ansyèn gouvènè a? Michaelle Jean, ki sa w di nan dosye sa? Sa vle di, fè eleksyon nan peyi m se lentènasyonal. Si w pa degaje w fè tèl bagay. Donk nou kapab konprann kòman yo alèz pèp ayisyen. Men poukisa yo t ap batay la tande. Men poukisa yo touye Jovenel Moïse. Fè eleksyon nan peyi m se lentènasyonal. Si w pa fè tèl bagay m p ap fè eleksyon. Se kòmsi fè eleksyon an. Apre sa se menm moun sa yo ki pral di w lentènasyonal wi eleksyon pike kole yo pran moun yo vle yo mete nan tèt peyi a. Se nòmal pou yo pran moun yo vle pou yo mete. Paske ou pa onèt, ou son san santiman, ou son chen manje atè san di mèsi. Ou pa pran responsabilite w. Atò pèp ayisyen kòman w konprann sa pou Lèzetazini ta rive nan yon kafou. Epi, gon pouvwa de tranzisyon, gon dosye konstitisyon k bay pwoblèm, pa gen sekirite, epi pou l ap di Lawisi, pran responsabilite w, mete sekirite nan peyi m nan, sinon m p ap fè eleksyon. Eyy! M sezi m wont m pè m tranble. Men sa k fè y ap touye polisye tande. Men sak fè w wè y ap kidnape moun pandan dènye moman yo. Men sak fè w wè gang yo gon lejitimite. Gade non, m pa ka konprann. Gang yo gon iminite. M pa ka konprann. Men dosye a pèp ayisyen. Men dosye a. Donk, pa gen pwoblèm entèvansyon militè. Men ak kiyès? Ak moun sa yo ki fin kreye gang? Yo menm ankò ki kenbe pil twoup militè yo dèyè yo, goch dwat, goch dwat epi y ap di lapolis fè sa fè sa, yo gen kontwòl lapolis an menm tan yo gen twoup militè touye tèl gang, touye tèl gang epi gang pa m nan rete, kou gon gouvèneman k monte epi pritip pitip kòw ankò menm kout bwa, se konsa wi André Michel te kòmanse sou Jovenel Moïse. Li te di w pou Jovenel Moïse prezidan n ap redui peyi a an sann e sou sann nan n ap batay. Li fin genbe peyi a l gangsterize l tout kote, li menm ansanm avèk tout parèy li yo. Donk se sou sann nan kounya la li rele entènasyonal vin pwòpte pou mwen. Nou pa kenbe l, nou fè l manje sann yo. Nou pa kenbe l, nou fwote bouch li nan sann nan pou l aprann respekte moun. Konbyen jenn gason ki mouri? Konbyen jenn fanm ki mouri? Konbyen fanmi ki disparèt? Eske w raple w sa k rive fanmi Dezanklo nan Kwadèboukè? Yon sèl jou, lespwa disparèt. De jenn fanm chaje ak avni, plis manman. Gang 400 mawozo touye boule yo Fon yo disparèt yo dan la nati Se rezilta travay mesye sa Se rezilta radyo zenit wi Kote Antoinette Duclaire Kote Diego Charles Pou kantite moun yo kidnape ki disparèt. Eske w raple w enspektè yo rantre andedan legliz Kwadèboukè nan meyè pèp ayisyen, yo pran l yo fann tèt li. Li kite divès pitit fi, ki avni yo, timoun yo piti, ki sa yo fè pou yo. Se moun sa yo wi ki tap sipòte gang. Se moun sa yo wi ki tap vide zam ak bal tout kote. Gangsterize peyi pou montre lentènasyonal, pou montre lentènasyonal ke le prezidan li pa gen kontwòl anyen, pa sipòte prezidan, degaje w retire sipò w, lage l, fòk prezidan sa ale. Epi jounen jodi a, se menm lentènasyonal sa a, n ap rele pou n di l konsa, si w pa pran responsabilite w, vin mete sekirite pou nou, p ap gen eleksyon. Se chèk te ba nou tete alafen. Pèp ayisyen, èske ou konprann? Sak fè w san respè devan tout lòt nasyon sou latè? Se lè w kite, se politisyen a ke sa yo, politisyen grenn gade dèyè sa yo, ap pale nan non w, paske ou pa pran responsabilite w, ou pa fè respè w. Paske w pa fè respè w ki fè w tonbe la. Eske batay pou m gen yon bon konstitisyon, pou m gen stabilite nan peyi m, sa gen pou wè ak Lèzetazini Damerik? Lè y ap fè konstitisyon pa yo, lè y ap amande konstitisyon, eske yo rele m? Lè yo ap regle zafè yo eske yo envitem? Men poukisa mwen menm depi map fè sa se poum ouvè tout jarèt mwen pou yo ap li tout matris anndan peyi a gade nou yo ap gade kolòn vètebral nou tout ti koub nèt se poum enstale ta padon humm sa m tap di a m bwèl se poum ouvè tout katye jeneral mwen poum di lentènasyonal vwala gade fou rejow. pou yo lote chabon, pou yo fè tout sa yo gen pou yo fè, apre sa pou m di se yo k responsab. Ki lè n ap moun? Ki lè n ap deside fè peyi? Ki lè chenpanze ap sispann pran desizyon nan non nou? Ede m konprann, pèp Ayisyen, sa k ap pase w konsa? Kòman w fè rive nan nivo ba sa a? Atò, lè m tande yon kongrèskwoman tankou Sheila. Wi, entèvansyon militè nan mwa janvye, janvye preske fini. Pou vin touye gang yo pou èd ka pase. W ap tou pase pran André Michel tou? A e li k kreye Vitelòm. Yo ta rete Vitelòm, li k fè lage l. W ap tou pase pran l tou? E moun sa yo nap sipòte a? Lè prezidan Jovenel Moïse te di nou, se tranzisyon k mete nou nan sitiyasyon sa, anpil moun pat kwè, anpil moun tap tire pye, anpil moun te di prezidan e foli l genyen pou l kenbe pouvwa pou l pa janm ale. Ti pawòl monte, ti pawòl desann, men jounen jodi a, nou nan piye verite a. Pou eleksyon fèt nan peyi m, mesye, se lentènasyonal ki pou degaje l. Si l pa deside fè l, pa gen anyen k ap fèt. N ap ret konsa n ap gade l. Paske se li k responsab nou. Nou pa endepandan. Men, poukisa nou kontinye ap bay timoun yo yon manti Dessalines? Poukisa nou kontinye ap bay timoun yo yon manti dosye 1804? Poukisa nou kontinye ap bay timoun yo manti yon dosye batay de Vètyè? Si jounen jodi a, si pou m fè eleksyon nan peyi m, se lentènasyonal, si l pa vle, ebyen nou p ap fè eleksyon. Si m gen yon konstitisyon ki tèt anba, di m prezidan se men, se li menm ki. responsab bòn mach tout enstitisyon, apre nan menm konstitisyon sa, yo di m, prezidan son ti sitwayen piti piti dèyè manman l ye. Eske pou mwen batay pou m gen yon bon konstitisyon, pou ke mwen kapab modènize la polis, modènize sistèm jistis la, se lentènasyonal pou m tann? Men kòman fè lè map touye prezidan, lè map vòlè m pa janm rele lentènasyonal? Men kòman fè nan jou pase yo m tap di lentènasyonal pa fè enjerans, pa foure bouch ou nan dosye peyi m, jounen jodi a map rele l vin met sekirite pou mwen? Non, lè moun sa yo te fèt, manman yo te kite yo atè, chen niche bouch yo. E si n kite se chen sa yo ki kontinye ap pran desizyon nan non nou, m pa kache di nou, hum, se kay zòt n a wè peyi. Nou fenk kare pete kouri kite peyi Dayiti. E se yon plan ki byen, byen, byen, byen monte. Pa gen dout nan sa. Pa gen deba sou sa. Donk, pèp Ayisyen ou mèt ranje kò ou. ou mèt ranje kò nan semèn sa la, rès moman sa la, kretyen vivan pral tonbe tankou lapli, bandi pral boule moun, yo pral kidnape moun pa pil e pa pakèt, polisye pral tonbe kou mouch, paske fò yo ogmante volim ensekirite a pou pwouve a lentènasyonal ke fò voye fòs etranje. epi apre sa se menm nou menm nan ankò ki pral di anmweyy tè sakre papa desalin pa de fòs etranje si a fòs etranje nou pap ka monte drapo anmweyy lezetazini pa foure bouch ou nan zafèm epi tout jounen nou pral kanpe devan anbasad amerikèn nou pral fè kisa nou pral manifeste yo gen pou yo disparèt nou yon maten paske nou sanwont twòp. Nou san wont twòp. Nou pa ka mete sekirite, nou pa ka bay tèt nou manje, nou pa ka fanyen. E sou branch bwa nou kanpe a, souvan se li n ap koupe ankò, n ap pale mal apre sa, se li n ap rele vin mete sekirite nan peyi nou. Non, m oblije mande nou èske lè nou te fèt, manman nou te lage n atè, epi sa w tande a, nou bwè lèt chen? Pa nenpòt chen non, chen k nan lari yo, paske gen chen k gen lòd. Omwen si se lèt chen sa yo mesye sa yo te bwè, omwen yo ta yon jan, yo ta gen sans de responsabilite lakay yo. Jounen jodi a se pa lapolis non ki sipoze pran responsabilite l men se lentènasyonal ki pou pran responsabilite l men lè jovenel te la se lapolis pran responsabilite w sekirize popilasyon lè yon chal ou son ti vakabon m revoke lè yon chal mete frans selbe jounen jodi a la sekirite di peyi se pa frans selbe men se lentènasyonal chire vye papye krele ak de lendepandans lan nou fini. chire li epi di ebyen lèzetazini le kanada la frans degajew adopte n nou chak pwan pati nan peyi a epi se fini paske nou san wont twòp nou san santiman twòp ato nou kite sa kontinye ap ranse nan figi moun toujou nou kontinye kite sa ap desann valè nou toujou ebyen pèp ayisyen di m eske w kondane pou manje la fyant. Bon m eksplike ou yon koze. Tout sa nan peyi Dayiti, gon seri de nèg, depi lè yo fèt se tranzisyon sèlman yo jere. Menm jan m te di ou dènyeman, jou peyi Dayiti gen stabilite, gon seri de moun yo pap ka rete nan peyi. Gon seri de moun nap rele entelektyèl, wap sezi wè, yo ap disparèt dan la nati. Gon seri de gwo boujwa, jou pa gen fatra nan peyi Dayiti, yo pap egziste ankò, yo ap tou mouri. Gon seri de politisyen, jou pa gen ti katye, bèl kay konstwi nan site solèy, nan lasalin, Bel bagay net bon van tout moun chita bo lanmè a gade nou nap nou enstale nou nap peche pwason bon seri de politisyen nou pap tande yo anko pase moun sa yo se mikrob ki kenbe yo son ekip bann virus yo ye donk jou nou deside bale bon seri de mikrob y ap disparèt nan peyi Dayiti. Mikwòb nan lasante, mikwòb nan sekirite, mikwòb nan politik, mikwòb ekonomik, ebyen, mikwòb nan levanjil, mikwòb nan mistik, y ap disparèt dan lanati. Frè zè sè byeneme, fòk mwen di ou, Dosye tranzisyon sa a, se pou ti biznis ki piti nan peyi Dayiti. Youn nan rezon ki fè w wè, yon nèg ki prezidan yon peyi nan tranzisyon, li pa pè pou l siyen nenpòt vye kontra, se paske l konnen l pa legal. Se paske li konnen l pa legal. Donk, a nenpòt ki moman, moun ki mete l la, pou m byen di, gwoup moun ki mete l la, si l pa deside obeyi anba lòd yo, rapidman yo ka rale l met atè, yo mete lòt, paske yo ap di l ou pa legal. Ranje kò ou, lè yo di w fon bagay fò w fè l. Men lè yon prezidan se pèp la ki te vote l, moun sa yo te kapab toujou finanse men a nenpòt ki moman prezidan ka chanje lide. Prezidan ka di m pa chwazi mache nan ling ou an ankò. Paske nou tout konnen se nan eleksyon l t ale. Se nan tranzisyon wi pèp ayisyen. Oligachi vòb kòmanse vòlè byen leta wi nan peyi dayiti. Santral Varreux ki te konstwi sou Duvalier epi prezidan Prosper Avril. Nèg sa yo pral pran l gade non depoze lapat sou li sa w tande a yo transfòme l yo ba li non pa yo. Eske w tande? E souvan, mesye sa yo ki toujou ap pete kouri tranzisyon, tranzisyon, se sèlman vòlè yo pral vòlè paske fòk mwen di w, yo pa legal, pa gen rapò yo pral bay pyès moun. Lè yon prezidan eli monte, tout dega ki te gen, se li menm ki pral peye po kase a. E menm moun sa yo ki tap gagote, ki tap banbile, wap sezi wè yo kanpe, yo nan radyo, yo tout kote, gade non, yap fè analiz, yap debat, lensekirite, kriz ekonomi, lagrikilti, tandiske se yo menm ki lave lè a wi. Kite m di w byen, ki sak fè lè yon gwoup nèg ap manifeste, pou voye yon prezidan ale. Lè prezidan an ale, souvan moun sa yo t ap manifeste kont lensekirite, lavi chè, lamizè, etsetera. Donk lè prezidan sa fin ale pèp ayisyen, moun sa yo kite nou eta k te prèske mouri, fontenn yo klere tankou asyèt chen niche tèlman yo gen vè, rapidman ou wè aparans yo chanje nan de twa mwa yo achte kay, yo ap byen vire. Men, kou prezidan sa ale, si ti mamit diri a te 50 goud, lè pouvwa de tranzisyon an, li mont a 150 goud. Ou pa poze tèt ou kesyon ki sa k pase? Men, moun sa yo t ap manifeste kont lavichè. Lè prezidan an te la, l te 50, yo t ap manifeste fòk li desann pi ba, men sa k fè, kou yo vini, l pase konsa. Li sèlman voup li monte epi l tonbe lòtbò. Sak pase? Se paske tout moun sa yo ki tonbe nan pouvwa se konsa. E ranmase yo ap ranmase, se vole yo ap vole, se gade se pran rantre son konkou vole k genyen nan leta a. Pa gen anyen k administre, pa gen, pa gen, pa gen okenn kontwòl se ma pran la, wap pran la, nap pran la epi sa w tande a. sa deyò yo menm yo kontinye ap ap pa gen okenn kontwòl ki mete donk ebyen se pou sa nèg sektè prive yo travay tou sa w tande yo di pa gen kontwòl nan leta non nou menm n ap met kontwòl atè a jodi a sa te tan demen l tan aprè demen l tan paske pa gen anyen k ap mache. Se sak fè w wè nan peyi Dayiti moun yo renmen enstabilite. Paske la pèmèt ou fon lajan sal san gade dèyè men byen ke apre ou pral peye po kase. Paske lajan sal sa w fin fè a, yo ap kidnape w, w ap mouri mal, peyi kraze, pa gen lopital, pa gen lajistis, pa gen anyen, pa gen wout, pa gen anyen. Ou gen lajan nan men w se vre, men w pa ka soti la rive la. Ou gen lajan nan men w se vre, disip ou soti Petyonvil pou desann pou rive Mayi Gate, pou pran, pou rantre nan Ayewopò Tousen Louvèti, pou pran Yon avyon pou vole wal lopital, mande Bondye padon gon lapli k komanse tonbe, dlo kwa zava w nan kafou rita, paske nou telman boule kaotchou poun te voye prezidan ale, dlo kaboto li touye w. Wap pedi tan blokis. Fatra. Avan w rive èpòt pou pran avyon pou vole pou al pran swen sante aletranje, fyèl ou ka gentan pete. ou fin fè lajan an, gade non, w ap depanse l le ou la fason. Ebyen frè se sè byeneme fò m eksplike ou, Preval te prezidan, Preval ki prezidan li pral kwaze ansanm avèk Elizabèt. Elizabèt son fanm ki trè trè entelijan. Trè trè trè entelijan. Men pa bliye gon sitwayen ki rele Lesly Delatour nan dosye a. Ti konpè sa ki ede kraze pwodiksyon nasyonal pou lè Dominike. Nou pa bliye w non konpè. Nou gen dosye yo la. Dam sa pèp ayisyen lèm di w son fanm ki entelijan. Sou fanm, gade non! Si w wè l kòmanse enfliyanse w, ayayay, gon jan l travèse w, gon jan li transfòme w, gade non, li fè huiuiuiui. Aprè lanmò Leslie Delatour, gen tonton Dimitri Vorbe ki se Jean Marie Vorbe. Li pral fè kèk kou ansanm avèk sèt dam la, epi sa w tande a, woule woule woule woule, dosye Franck Siné, te konn dosye a pèp Ayisyen, epi dam sa pral tonbe anba Preval, blaw! Donk, Manzè tèlman byen enfliyanse Preval, imajine w kon nèg siyen yon kontra kouran pèp ayisyen, 12 milyon dola chak mwa. Apre l fin siyen, lajan bay ki soti andedan bnc 30 milyon de dola. pou fè travay nan santral la. Lajan sa pran, l al regle dosye an Repiblik Dominikèn. Sa pa fèt. Se prezidan Jovenel Moïse ki sot vini la ka achte motè ki repare. Pa janm gen anyen ki te fèt. Lajan sa tap touche chak mwa. E pa bliye tou se menm gaz leta ankò yo achte, gaz petro karibe a. Donk nan espas 10 an, pèp ayisyen, lon nonm ap touche 12 milyon chak mwa, nan espas 10 an, li gen tan fè nenpòt 1.4 milyar de dolar. Gon maten, rale kreyon make sa m di w la. Dimitri Vorbe gen pou l monte sou entènèt la, paske dènyèman m te wè l ap joure. Dimitri Vorb gen pou l monte sou entènèt la. Pou y antre nan manman chak grenn Ayisyen. Sonje m te di nou sa. Ou konn pou ki sa? Li gen pou l joure nou, li di nou, nou sòt twòp, nou enbesil twòp, nou stipid twòp. An nou kite m vin la, gade jan m milyonè sou nou, m milyadè sou nou. Yon bon maten nou mèt tann. Li gen pou li tèlman joure nou nap sezi. Pale kreyon make. Dyòl granmoun santi pawòl li pa santi. Donk frèz e sè byen eme. E se nan menm epòk sa ou pral gen Reginald Boulos ki gen liy ansanm avèk fanmi Vob. Nou pral tonbe nan tranzisyon avò. Ki gen liy ansanm avèk fanmi Vob Reginald Boulos. pral jwenn kontra ekipman ak machin pou leta. Donk, se li menm ki responsab pou vann leta machin. Boulos ap vann leta machin. Vann leta machin. Bay leta machin. Donk, lò tonbe nan privè, nan yon tranzisyon, Yo fè privè ba yo yon kontra pou plis pase 15 an pou kontwole fontyè yo, douwàn yo, ansanm avèk ayewopò. Èske w konprann? E si privè pa aksepte, y ap jete privè, y ap mete yon lòt ki ka ba yo l. Paske w menm ou renmen pouvwa, w renmen lè y ap di w mesye le prezidan. Non, gade nan, nan panteyon nasyonal pa gen pwoblèm. Yo pa kè de bagay sa yo. Men lesansyèl se siyen kontra ba yo. Kenz ven lane, vann peyi a, degaje w likide l. Men lè ke s on prezidan ki eli ki la, yo pa ka fè l fasil. Yo pa p ka fè l fasil pèp ayisyen. E pou yo jwenn sa, dèfwa, lè prezidan eli la, li anpeche yo jwenn kontra devan dèyè, jan sa ta sipoze fèt, respekte lè nòm sa pa fèt, ebyen, yo gen franchis dwanye, yo achte zam, yo gen politisyen, pa bliye yo finanse tout pati politik, bon, gwo sèl pati politik nan peyi dayiti ke le sektè prive a e li k finanse tout, Yo achte zam. Yo achte bal. Yo distribye nan geto. Yo fè dezòd. Yo ap finanse manifestasyon. Yo ap finanse politisyen. Politisyen ap frape pou yo. Jounalis ap frape pou yo. Epi n ap kraze. N ap kraze. Gade nou n ap debalize. N ap redui peyi an sann. N ap touye. N ap fè tout vye bagay. Epi brrou! Prezidan an ki te kanpe an kwa kont yo a, li pa la ankò. Yo di mèsi bokou. depi sa fin fèt, ou pap tande yo nan manifestasyon ankò, ou pap tande yo nan plenyen ankò, gang ap touye moun sa pa gade yo, yo ap regle zafè yo, biznis yo. Depi lè Jovenel fin asasine ou tande Boulos ap pale anpil ankò nan la Repiblik? Ou tande sektè prive ap plenyen? Non. Ou pa tande yo. Ou tande yo ap rele anmwey ensekirite ki, ou pap tande yo ankò paske se sa yo te bezwen yo menm, yo satisfè. Yo satisfè kounya la a, menm chenpanze mal konprann tankou Andre Michel yo, boukliye sistèm tankou Ariel, moun sa yo ki se kapòt pou sektè prive a, ebyen, kounya la a, mesye sa yo ki te fin simen zam pou yo sal atè a, kraze boutèy la, Ebyen kounya la yo pral di ti mesye yo bagay la pa ka ret konsa non, pase nap fè lajan se vre men nou pa an sekirite. A nenpòt ki moman bandi yo kapab kidnape nou tou, pase yo vin pwisan yo abitye ak gwo kòb. Degaje w mande entèvansyon militè, degaje w mande, si w pa vle mande l nap kontinye touye moun, donk degaje w mande. Epi sa w tande a, menm sa ki nan entènasyonal k ap fè lòbi yo di, ebyen ou menm se ki sa w ye? Ayisyen? Wi, ou grandi Ozetazini, ou se yon kongresmann, ou se yon kongreswomann, ebyen n ap jere w wi, degaje w ale nan loni ou konnen w pi wo, se ou k pote gwo tit senatè, degaje w mande entèvansyon militè. Men ti pa w la, ebyen lè gen entèvansyon, men ki sa w ap fè? Wi, pou èd! Wi, èd imanitè rive jwenn moun ki nan geto yo, degaje yo pase fò nou touye gang yo, nou pa ka rete avè yo, touye, touye, donk konbyen pitit malere ak malerèz ki pou gaspiye nan sitiyasyon sa? Kilè sa va chanje? Yo pa gen enterè nou fè eleksyon nan pè, pase André Michel alèz, si nou vle pou eleksyon fèt jis an 2050, na debouye nou, l alèz kote li a, e la l te bezwen rive. E nou kapab wè, a chak gwoup nèg ki te fè pati de opozis, opozisyon ki t ap batay kont yon gouvèneman, gouvèneman an tonbe, yo vin nan pouvwa, apre sa yo pa menm bezwen ale nan dosye eleksyon ankò. Yo toujou ap batay veye tranzisyon, pase nan tranzisyon an gen plis lajan ke pouvwa. Èske w konprann? Ilegal la fè yo pi byen ke legal. Moun sa yo toujou la, a chak fwa peyi a twouve l nan sitiyasyon difisil, yo mete peyi a, apre sa w wè yo nan tout radyo ap pale w de kriz politik. Ojoudwi, n ap fè fas ansanm avèk yon kriz ki pa piti ditou, donk, le peyi, kriz milti, yo tèlman konn franse, kriz miltidimansyonèl, ha ha ha, y ap moute pèp ayisyen, wi, Un accord, yon konsansus wi pou le peyi pou nou retire wi apeze gouvèneman yo ba li tout non tout tenten nèt jounen jodia pou eleksyon fèt nan peyi m map tann lentènasyonal si l pa vle m pap fè eleksyon epi nap di n granmoun epi nap di nou sou kont tèt nou nou kontinye ap bay timoun yo manti sa. Ala traka pou lave kay tè, lè w an afè ansanm avèk yon pèp popetwèl. Epi w ap tande, yon seri de ti kapòt k ap di w, avi, avi. Yo pa konnen si demen maten se pa yo pral fann tèt non. Yon fason pou yo ka fè lis la pi long, yo gen òganizasyon dwa moun pou montre gen, ou pa wè moun yo ap mouri nan peyi a, gang yo twò fò, tandiske se menm yo menm ki kreye gang yo. Atò zantray nou kale loray e kale konsa. M ta renmen wè manman André Michel kap pale ansanm avèl pou m mande kò kò kòman w fè trip ou ba yon pitit sanwont san santiman konsa san pidè konsa donk frè se sè byen eme nan jou pase yo jan w konn wè jan w te wè Ariel gade non kap di entèvansyon militè patati patata eee kout plim André Michel gon seri de diskou Ariel ap li se André Michel ki ekri yo e li k ekri yo. E li ekri yo donk lè Ariel rive sou kèk mo ou ka wè Ariel konn pantan l pa konn sa bagay la ye. Hum. Donk si ke w pa aksepte avèk tout sa yo di e yo pa bezwen moun ki pwòp tou pou yo mete nan tranzisyon. Fò ou patisipe nan yon krim pou ka pou yo ka fè w chantaj tou. Konprann? Donk si w pa aksepte mache nan lojik sa a, pa bliye non si te nan touye prezidan n gen dosye a, donk fèt atansyon. Tout sa Mdou fè fò fèl donk si w pa fèl ee wap pran pòz gwo towo gwo ponyèt gwo bibi tou ebyen nap mete w atè e lè n fin mete w atè nap fè lajistis mare w e nou gen lajistis ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sa pèp ayisyen. Ala traka wi pou lave kay te. Donk ou kapab konprann, frè se sè byeneme toutotan se pa nou lè zayisyen ki pran responsabilite nou, ki travay, ki batay pou ke nou fè peyi nou stab jan sa sipoze fèt. Nou batay, nou travay. Pou ke konstitisyon an chanje. Nou travay pèp ayisyen pou n mete sekirite. Si n kontinye kite se chenpanze sa yo ki kontinye ap pran desizyon nan non nou. M pa kache di nou, se pa sèlman zo Jovenel nou ka kwoke nan gòj asasen yo. Medam, matmwazèl, se mesye, byenvini nan ensolit nou pou jounen jodi a. Pandan m ap vin la, vwazin nan refon lòt sòs kalalou. Zanmi Vwazin nan joure m pèp ayisyen l di o Dènye man m pale l mal Asos kalalou Pa konn kiyès non k te tag li anba videyo a Ebyen kounya la e di m konsa Gade yon lòt zo sos kalalou l fè Ma pale l mal bon. Pèp ayisyen, m pa p kòmante twòp non. M ap kite w wè pou kò w, w a ba li pwen. A la lwa pye poul. Ah, se ta poul peyi wi, sorry. Ti sos kalalou pa boul bey. M pa gen okenn kòmantè m ap fè non. M pa p tonbe nan zavrazin non. M kite sa la. Medam, madmwazèl, se mesye, byenvini nan Ayiti, la repiblik dè koken, sèl vòlè k ap rete. Moyiz Janchal di konsa se Biden ki kraze mouvman manifestasyon an nan men. Biden fè Moyiz Janchal pa ka sòti. pa ka manifeste avèk dosye pwogram imanitè la tèt tout ayisyen cho paspò yo pral fè donk Moïse Jean Charles ap chache 5 konpatriyòt 5 pitit Dessalines pou l al devan anbasad la l pa kapab ann tande repòtaj sa pèp ayisyen. Nou te gon mouvman nou lanse depi 22 out ki t ap monte a 100 mil alè. Se nou menm wi ki te mande m si gen kanpe, m te di pa gen kanpe. Men, lè w ap goumen avèk yon advèsè, lè l ban w yon frap, fò w admèt li ban w frap. Biden ba nou yon frap, men, si Ayiti te gen repondong, nou t ap konbat frap la nenpòt kòman. Men, nan sitiyasyon mizè nou ye la a, ou pa ka anpeche Ayisyen yo ale. Men, frap la. Son bagay yon semèn de semèn wi ou wè sa nou fè tout ajandam te gen met yon poz sou yo ou konn poukisa m pa vle al nan son mouvman la a e nan mouvman m lanse an epi koulye ou twouve moun ki bezwen paspò ki bezwen ale nan dgi dèyè tenb paspò yo pa ka ale peyi bloke yo pral di w moise bloke yo moise fè yo pa ka pati se sak batay la menm wi nou kite moun yo. Al chèche tenb paspò yo, al nan DGI, ale nan devan imigrasyon, al pran paspò. Men m pa etone, depi 2017 m pa konn si nou wè videyo sa m t anonse ayisyen yo, yo pral ban nou tout paspò pou n kite peyi an. Poukisa? Se menm sa yo fè peyi Qatar, se li yo vle fè nou, yon peyi nwa, peyi Qatar ki transfòme an peyi blan, tèlman nou gen resous isi a. M konprann jwèt lan. Lè sitiyasyon vin devwa an politik, ou koule, pou al remonte pi devan. Ala traka wi pou lave kay te. Ala kote neg yo blofe papa se nan peyi dayiti. Mwen jan chal paka al manifeste paske le pep pep ayisyen yo pral kay blan. Bon lò te konn al manifeste san mave se pa kont blan. Depiw avan yè w vini se dòmi sèlman wap dòmi ou fatige. Misye fat nan. Donk djaspora oblije voye imaj la bon mwen pou m fè moun pou misye. Non mezanmi. Wi li pa abitye mont avyon, avyon an brase tout anndan l fò l pran tan l pou tout ògàn yo ka nan plas yo. depi avanyè l rive Etazini. Dòmi. Dòmi, manje, dòmi. Pèp ayisyen, sa w di nan dosye sa? Ki sa w wè Nathalie ta sipoze fè pou Jérôme? E pou, daprè ou menm, pou ki sa Jérôme chwazi aji konsa apre Nathalie fin voye chèche l? Antouka, map tann repons ou nan kòmantè la. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mwen prale map kite w nan bra Papa Bondye, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa m se Fouco, randevou kase demen si Dye ve pou yon lòt edisyon spesyal. Bizou bizou an love.